Nou kay manbo marijane pou yon lòt gede lawouze lakwa nou pral pase 3 jou nan peristil manbo a la deja se gede yo ki debake nan kay la avèk manbo marijane nan pral gen yon ide plis sou poukisa Kòmansman jodi a ki se premye jou a yo kòmanse avèk bowum nan epi gen yon dekò ki fèt avèk mov, blan, nwa epi son dekò lanmò avèk manbo Marijàn nou pral konn tout sa yo jodi a pou pèmèt ou viv byen tout sa ki gen pou wè avèk vodou a. Pou n konprann reyalite kilti nou pi byen, pa ezite pataje avèk tati w, granni, manmi, kouzen, kouzin e ale sou YouTube, Facebook pou ka gen aksè ak tout videyo ke n ap fè pou ou ki se de videyo pou fè pwomosyon pou Vodou an, fè pwomosyon pou kilti ayisyen an pou n rantre danble nan tout sa ki gen pou wè avèk vodou. Vwala, jan n ap gade l nan espas sa, se prèske Gedeyo ki mete fen nan seremoni ki t ap fèt jodi an. Gedeyo di ke seremoni an fini, tout moun al lakay yo, tout moun oblije ap chèche yon kote met kò yo, piske Gedeyo mete tout moun deyò nan espas sa, se yo k ap fè netwayaj, yo di ke kounyela a, se yo menm sèl k apral rete anndan an pou kontinye avèk seremoni ke. Manbo Mari Jàn ap òganize pou yo an lokalite Lespinas, Fò Jak Pwolonje. Gede yo ap mete tout moun deyò anndan espas sa. Jan n ap gade la a, yo gen bale nan men yo, sa k ap retire chèz yo mete akote pou yo prepare petèt yon lòt aktivite ke y ap gen pou yo fè nan espas la a. Nou pral eseye pale avèk kèk nan yo pou n konnen poukisa yo fè sa. Ti Pistach, kwa kòman w ye? Syèl bèl, fè l pa flanm. Mwen la mete tout moun deyò poukisa la. Pase fèt la preske komanse. Kiyès se nou tap love mesye? Fred pa vle feste anke oh tout pye se atis la laki ak yay yo Tina se nou menm ti wete kiny a nap fè kyeze nou nap byen mesye. Poukisa l met moun yo deyò? Pase fèt la Nini. An fèt la fini? Nini. Se nou menm syèl pran sa. Demen tanto nap tine anke pou nou fè mesye. Pase se nou menm kap fyote. Ok pyann. Menm mwen nap netwaye poukisa nap netwaye? Ah Demen maten ya pral kontinye avèk fèt ke yap òganize pou yo anndan. Kounya se yo kap netwaye. Nap kontinye avèk gede yo pou n chèche konnen poukisa, m wè wap netwaye sak pase fèt la fini? Dansky manbo Marijane ou toujou vin konnen aprann plis nan vodou. Jan tradisyon an ye lakay mwen, depiw tande se dènye samdi mwad novanm se dans lawouze lakwa. Lawouze lakwa ki se gede kay la, se li menm kap fete, jodi a 25. Mwen pral aprann nou aswè a se te veye gede. Veye gede sa vle di ke lavèy seremoni an, lavèy dans lan. Aswè a ou jwenn tab dèmò yo. Ou jwenn bi la a, epi ou wè yo pral priye. Y ap priye pou yo kapab anonse tout mò sou bitasyon bò manman m, mò sou bitasyon bò papa m, pou yo tout pou yo kapab vin patisipe nan dans sa a, nan fèt sa a. Apre sa, ou wè yo bat. Bouwoum. Bat bouwoum nan li menm li se rityèl antèman anndan vodou an. Lè yon vodouyizan mouri, lè yon inisye mouri, nou pa di mouri men nou di janbe. Lè li janbe, lè sa nou menm nou fè rityèl lan ki se bat bouwoum nan. Aprè bat bouwoum ou konn jwenn plonje espri an anba dlo. Aprè sou 41 jou ou plonje espri an anba dlo epi sou 1 an 1 jou pou ou fè retrè espri. Ri de lo. Sa se tout sa nou genyen anndan, anndan, anndan vodou an. Jodi an, ou wè nan veye gede a, yo bat bouwoum. Yo bat bouwoum pou di adye ak frè yo, sè yo, e, e, e, e, e, fanmi m, zansèt mwen, sa ki mouri. Nou bat bouwoum pou yo, pou n di ke nou sonje yo, nou tris. Men, ou pral wè. Demen, 26 novanm, ou pral jwenn touye bèt, seremoni touye bèt. Men ou wè tou, nan bat bowoum nan, ou wè gede yo tou vini. Sa vle di ke se veye a. Ou toujou wè nan veye ou jwenn y ap jwe kat, y ap jwe domino, se kè kontan, y ap bwè te. Yap manje pen ebyen kom son veye gede se konsa li ye ebyen gede sa yo k vini an genyen ki pap janm ale gede yo vini ou wè yo fè pwopte konnya la yo pral nan kwizin pou yal komanse fè preparasyon pla yo paske gede yo yo menm se yo menm ki fè preparasyon pla yo. Yap vèlèl depi Nan netwaye ya. Sa w di m la? Ui pasem pa gen tè pou yo ban mwen ti kay se tut pou yo ban men. Eske se chak ane siw kite wayvyen nou pase Sa pou. 10 ane depi pitis mwen ti eme menm ti ta m kit li m kit li m met tayel m kit li ti zami sa yo kap netwayel la se pou m ka bal ti ta l ui. Mwen ti zanmi m ou ye m pa baw map ba ou wap banm sete vre. Ok Eske chak ane menm se nou menm ki fè preparasyon pou manje sa yo? Nou menm ti kit mas bafle nou. Oh! Lè pese yo kit li yo gitel trop.